M salye tout polisye ki ap koute emisyon an. Mwen salye tout moun nan depatman Sidès, presizeman moun lakay mwen Bèlans. Bèlans wi. E mwen salye eta majò lapolis la. E m salye tout komisarya, tout sou komisarya, tout antèn, anplwaye sivil ki nan enstitisyon an, m salye nou tout. E m salye popilasyon an tou, nou konnen ki pa diferan pa rapò avèk sa ke polisye yo ap andire jounen jodi a. nan sa ki gen wè avèk pwoblèm ensekirite. Jodi a lè de twa polisye mouri nou konnen ke se polisye k mouri paske yo apateni a yon enstitisyon, men konbyen lòt moun pa jou nan popilasyon an ki mouri ke ni mwen ni wou nou pa konnen ke yo pa pale de yo. Se yon pwoblèm ki anfèt atravè peyi a. E m byen kontan ansanm avèk nou aprè midi a kote ke m pral fon ti pale gade pwoblèm yo ansanm ki solisyon ke nou kapab jwenn. E m voye senpati mwen tou bay fanmi, zanmi polisye ki mouri nan atak ki fèt sou yo nan yon zòn nan Petyonvil la. E nou salye tout polisye ki nan komisarya Petyonvil, nou konnen ki an dèy. Se Lyonel Lazarre, kòdonatè jeneral Synapoha. Mèsi pou envitasyon an. Nou prè pou nou pale, di sa nou dwe di yo pa rapò a sa k ap pase yo. Premyè kesyon. euh, il y a yu konfisyon. autour de, des informations qui circulaient euh, concernant l'assassinat des policiers. En fait, quelle est la vérité concernant situation ça Qui s'est passé exactement parce que le pays a besoin qu'on ait Paske pawòl ou pral fè ofis de verite absoli. Bon, nan kad dosye sa, m panse ke m ap di sa ke m konnen de li. Vandredi aprè midi, te gon pakèt mesaj k ap moute sou gwoup polisye ke mwen ye, ki di m mete dron mwen sou komin Petyonvil, sanble gen polisye ki mouri e map tande yon pakèt voice tou kote ke polisye ap mande bakòp. Men nou menm onivo Synapoha nou bay tèt nou yon misyon avan ke nou pale de yon dosye nou toujou al nan sous la. Nou vini nan komisarya Petyonvil men lèn rive nou wè son komisarya ki te tèt anba. pa rapò avèk konpòteman polisye yo, polisye ki ap kriye, tout polisye nèt nan zòn nan yo move, yo fache pa rapò a sa k pase a. Men m te gen chans wè avèk direktè depatmantal Lwès 1 an, ki se komisè divizyonè Jojo Liken, m ta pwoche l, paske li se responsab tout jiridiksyon sa yo, piske la, m gen kèk enfòmasyon m te kapab jwenn nan men l. Lè m rive m jwenn li, m salye l. Epi mwen di kòmandan bon se Laza, li di bon wi m konnen se ou menm. M poze l kesyon, m mande ki sa k pase, èske te genyen operasyon ki te planifye ki vin pèmèt ke gen 4 polisye ki mouri? Li di m non pa t gen operasyon ki te planifye. M di men ok, kòman sa fè fè rive? Èske se konsa polisye yo rete yo mouri? Ou di mwens èske Te genyen demach ki te fèt pa rapò a sa ke nou te tande yo, yo voye polis yo ale. Men tou, nou aprann ke lapolis te fouye yon ansanm de twou nan zòn sa a, de fason aske pou mesye Vitelhomme yo pa t jwenn aksè pou yo te rantre nan zòn nan. Ebyen, kisa nèg yo fè? Nèg yo vin avèk traktè, yo bouche twou sa yo pou yo ka jwenn espas pou yo pase. Sepandan ke nèg yo. ap bouche twou yo, gen moun nan zòn nan ki rele polis yo piske bakòp sa a, zòn sa a se zòn ke li fè entèvansyon yo. Kòmsi son bakòp ke moun yo konnen trè byen. E. Yo gen nimewo yo tou. Yo gen nimewo nenpòt sa k pase yo toujou rele yo. Li vrèman di dèfwa si w gon pwòch ou ki an difikilte pa egzanp, epitou yo rele w antanke polisye, ou tou nan zòn nan swa avèk on bakòp, M ba w garanti l ap difisil pou tann lòd pou al pote sekou. Paske si. Banm fon ti kanpe w la pou n ka byen konprann. Direksyon jeneral la di pa t gen operasyon jan sot di l la, men se yon moun ki pwòch yon nan polisye ki nan bakòp la ki te an difikilte ki te rele l. Bon, se sa nou wè nan nòt la. Nan nòt la. E nou tande l ap pale tou. Ok. Men m panse ke youn nan moun ki te ka ba nou verite pa rapò avèk sa, se te youn nan polisye ki swa ke yo te rele a. Ki sa nou fè? N ale nan lopital la yè, gon delegasyon Synapoh a, k ale nan lopital la. K al wè lòt polisye. Ki blese a. Ki blese a. Pase n te bezwen konnen verite a. Trè bon. Trè bon demach. Lè nou rive, nou pale ansanm avèk li, m prezante, m di kòlèg sa k pase. Epi tou li kòmanse eksplike nou. Li eksplike nou ke yo toujou travay nan zòn nan. Yo travay nan zòn Tomasen e yo travay tou nan zòn kote ou wè bagay la pase a. Medivye a. Efektivman. E pi, nèg yo kòmanse ap bouche twou e pi tou yo rele yo pou yo di yo men sa k genyen. Men li pa di nou ke eske responsab la te bay lòd pou yo te ale. Jiska prezan nou pa jwenn yon moun ki di nou ke responsab la te bay lòd pou yo ale. Eske abityèlman lè BI yo, sa vle di Brigad Entèvansyon yo ap deplase, se responsab la ou di mwen se konn pran inisyativ pèsonèl pou yo ale nan zòn kote yo vle? An prensip, depi gon pwoblèm nan yon zòn, yon bakòp pa ka deside de pwòpre gre l pou ale pote ranfò. Menm lè ou ta deside ale, pandan w nan wout, fòk ou rele responsab la pou di responsab la, men sa k pase, gon pakèt moun ki an difikilte, kòm nou pa lwen zòn nan, ki sa n ka fè? Lè sa a, responsab la genyen, pa n bliye ke lapolis a s on enstitisyon ki yerachize ke l ye. Kidonk, yon gwoup polisye nan yon bakòp ou pa ka deside Nenpòt moman fè nenpòt sa w vle. Pa egzanp, ou nan PF A, se rete w rete ou tande yo di w ou nan PF Z san ke w pa mete responsab ou okouran. La nenpòt bagay kapab rive w de espas ke ou sòti a al lòt kote a. Ebyen nou pale avèk polisye a, li di nou ke nèg yo te o nonb de 20 nan 3 machin. Polisye yo? Non. Bandi yo? Wi, o nonb de 20 Nan 3 machin ke ke nèg yo vini. Paske lè yo di yo ke men nèg yo nan zòn nan, nèg yo ap bouche twou, y ap simen bal sou sou nèg yo. Gon ekip nèg k ap bouche twou, epi gon ekip menm k ap vide bal sou sou nèg yo. M di ki sa k pase, e e 2 nèg m wè nan foto yo, ki bò nèg sa yo te ye ki fè yo mouri? Misye di m konsa ke nèg yo te tou prè l. Nèg yo tou prè l. Lèl wè 2 nèg yo mouri a l kòmanse pèdi kontwòl li pa rapò ou non batay a 5 kòlèg ou gen 2 k mouri bò kote w li trè difisil pou kenbe psikolojikman ou fèb gon lòt polisye k mouri li eksplike nou lè nèg yo mete yo nan mitan polisye ap travèse pandan polisye ap travèse nèg yo simen bal sou li misye mouri la Lòt polisye al pa gen kontwòl li paske nèg yo pran l yo al ansanm avèk li. Paske avan nèg yo rive, yo te kòmanse boule kay. Yo boule kay yo touye yon chofè kamyon. Sa vle di nèg anwo yo? Wi, nèg anwo yo. Kidonk, nèg yo al pantan sou yon bagay ke yo pa t menm byen enfòme de sitiyasyon ki ap devlope a. Paske si n ap gade yon seri de videyo, n ap wè kay ki ap boule. Nap wè moun ki ki mouri. Sa vle di si nèg yo te konn sitiyasyon yo te konsa l te ye yo pa ta prale pou kont yo. Nèg yo pa ta prale pou kont yo paske ou pa ka di m prè de 20 nèg epi tou nou 5 prale nan operasyon avèk nèg sa yo. Fòk ta gen blende, fòk ta gen ranfò, fòk ta gen bakòp ki la an ka ou ke nou mande bakòp pou yo jwenn ni. Men la ankò. Se pa paske nèg yo mouri a, kèlkeswa moun ki an difikilte, li kapab rele Gari. Si Gari kapab pote l sekou. Kidonk, polisye yo, yo t al fè yon travay, petèt pou yo te ede moun ki an difikilte. Kidonk, yo gen dwa mande bakòp, yo gen dwa mande ranfò si yo an difikilte. Menmsi Yo pat baw otorizasyon. Menm si yo pat baw otorizasyon, ou rete polisye. Ou gon machin lapolis nan menw. Ou gen zam lapolis nan menw, ou gen inifòm lapolis nan menw. Menm si se ta yon pwòch polisye a, pa egzanp, ki ta an difikilte, li kouri al bay yon bakòp, li twouve li menm li an difikilte. Li gen dwa. Li gen dwa poul mande bakòp. E youn nan bagay kem vle anpil moun konprann, kisa li ye? Lè w mande bakòp la, ou mande ranfò a, sitou lè pa t yon bagay ki te planifye, pou konnen ke te gen yon bakòp oubyen de bakòp disponib an ka ou yo mande ranfò pou n voye ale, l ap pran yon ti tan. Paske polisye ki blese a di nou, misye di m konsa ke, ou wè sa k pase a, kèlswa jan l te ye a, yo mande bakòp se vre, men kèlswa jan l te ye a, li tèlman pase rapid, Menm si yo te depeche bakòp, bakòp la t ap vin sèlman konstate dega. Yo pa t ap gen tan. Paske l di sa k pase a pase nan mwens ke 15 minit. Se sa polis la eksplike nou. E de Petyonvil, de Petyonvil wi, ak ot bagay la pase a, se yon bagay. L ap pran tan. Wi, l ap pran tan. L ap pran yon ti tan. Answit tou. E preparasyon. Se preparasyon. Fò w konnen pozisyon nèg yo. Fò w konnen kibò nèg yo ye. Tou sa mande yon ansanm de kalkil, alò nou menm se sa ke nou. Kijan misye fè pa mouri li menm? Bon, li menm li pa mouri paske nan pozisyon li te rete a, li stil rete la. Ah ok, ok. Li rete la, li gen yon lòt kòlèg ki sou kote l la, lè kòlèg la gade, li wè ke nèg yo anfas li, li menm l ap kouri pou l travèse, li di misye, malgre l di misye kanpe la, Paske sou travèse nèg yo. Ap tye w. Ap tye w paske gon seri de nèg ki nan do yo, gon seri de nèg ki anfas yo. Ebyen bon misye kouri travèse, epitou se moman ke l ap travèse a nèg yo ap simen bal sou li. Ou ka imajine nan 15 minit 4 polisye mouri malgre ke nèg yo mande bakòp. Polisye a fè nou konnen ke malgre sa bakòp la menm lè l te gentan rive ke nèg yo t ap fè sa pou yo fè a. E Ou pa ka voye nèg yo ale ankò paske fòk kontwole zòn nan. M gen enpresyon si polisye yo te konnen se konsa batay la tap pare nèg yo patap prale. Yo patap prale. E kidonk se yo patap pral konsa. Yo patap pral konsa. Yo te paske nèg yo fin fè aksyon an yo pa retounen kote ke yo te vini an. Olye ke nèg yo pase wout frè yo monte. Lè nèg yo ap tounen yo pase anlè pa pènye. pou yo desann. W ap pale de bandi yo? Efektivman. Nèg yo te nan 3 machin. Nèg yo boule kay, nèg yo touye moun, nèg yo bat moun, nèg yo vòlè tout yon seri de bagay moun genyen nan. Sa vle di, nèg yo, lè yo moute anwo a, yo fè sa, se wout la kot ke nou te bare a al debare? Nèg yo moute anwo a la pou yo jwenn pasaj. Paske wout la bloke. Li vin anpeche ke yo travèse avèk machin yo pou yo antre nan zòn e sitou nan zòn kote ansyen premye minis e nèg Jean Charles rete te a. Se nan menm zòn sa bagay sa yo pase. E nan menm zòn sa yo. Piske ou konn gon wout la k sòti pou al sòti nan kafou akademi an dirèkteman. Kounye a la, nèg yo vin avèk materyèl, nèg yo bouche twou yo pou yo ka jwenn pasaj. Men depi kilè lapolis vin a estrateji Kesyon fouye twou pou nèg yo pa pase a. Bon. Mwen wè yo te fè li, yo fè l sou laboul, yo koupe wout la nan jodi, nèg yo gen materyèl, le landemen yo konble l. Bon mwen menm strateji sa ke m pa t konnen l. M pa t konnen l, se lè mesye. Paske nèg yo gen materyèl. Depi lapolis Ayiti ale l koupe l, le landemen yo ale, yo bay li ankò. Ya, paske ki sa l ye? Si ou bouche twou a fò w ka konsolide l. konsolide l nan sans ke pou n anpeche nèg yo pase fòk gen moun ki la men piske nèg yo menm se entèlijan yo ye yo konn kisa y ap fè e nèg yo byen ekipe a yon seri de materyèl bon nèg yo jwenn traktè yo vini pou yo bouche twou a. Donk ann avanse kisa k fè nèg yo vekse yo fè tout bagay sa e èske te gen yon posiblite pou sove nèg ki mouri yo paske anfèt jiskaprezan Gen anpil emosyon nan komisarya a, nèg yo pa aksepte paske yo panse ke DDO avèk CPPV te dwe pote asistans ba yo, lè sa nèg yo pa t ap mouri. Bon, mwen menm, m pa ka di w kisa k anpeche ke yo te vwe asistans. Èske nèg yo, paske gen anpil voice ki t ap voye sou gwoup WhatsApp yo pou te mande ranfò, men malgre sa, Ke bagay la te gentan pase. Kom si tout le voice, mwen menm gen de voice ke m jwenn apre yn èd tan, apre yn èd tan edmi. Ki donk tout le sa, bagay la gentan pase. Ki donk, mwen menm m pa konnen. Eske CP a ou byen DDO te o kouran pou yo te voye bakop ale. Le m rive nan komisarya Petyon vil la, nou wè polisye yo sou chok, yo sou emosyon. E nan moman an, Kèlkeswa chèf ki te vin nan komisarya nenpòt bagay te kapab pase. Nenpòt bagay te ka pase. Pase m asiste nèg yo, m swiv yo, m pale ansanm avèk yo. Piske nèg yo e kòlèg mwen yo ye. M pale ansanm ansanm avèk nèg yo. Bon, nèg yo di ke se CP a ki koz ke nèg yo mouri paske li te okouran ke zòn nan. Paske enfòmasyon nèg yo bay, polisye yo bay, CRO te gentan bay alèt ke nèg yo anlè a depi nan jedi swa. Kidonk, si CRO te bay alèt depi nan jedi swa parapò avèk nèg yo ki ap teworize moun anlè a, poukisa odepa, pa t gen yon ansanm de dispozisyon k te pran, Planifikasyon. planifikasyon k te pran, Pou yo entèveni. bò kote direktè depatmantal la? Paske ki sa l ye? Lè mesaj la pase onivo CRO, direktè jeneral la li kopye l, DDO kopye l. DDO se premye moun ki sipoze de konsè avèk direktè jeneral lapolis la pou l pran ansanm de desizyon pa rapò avèk pwoblèm ki gen la a. La ankò, ki sa k pa t anpeche yo fè l, nou pa konnen l. Men, polisye yo, yo te sou chòk. Nèg yo nève, nèg yo move. Nèg yo ap kriye. Gade wè, e nèg yo di ke se pi bon bakòp. Oui se e bak bak ap sa. Nan petion ville la. Ke yo pèdi. Ke yo pèdi. E mwen menm youn nan bagay ke ki yon ti jan e panikem se paske gen youn nan nèg yo se bon zanmim. Ki ès li nan. E Klass. Klass. Yeah misye se zanmim pito lavèy la mpa mpa twò avèk misye. Paske m kwaze avèk misye nou pale. Misye dim Laza monchè nap frape wi la menn. M di monchè prudan menn. Se byen domaj ke se se konsa sa pase. Mennan suite a sitiyasyon sa genyen. Pwodiksyon yo tèlman fache, yo met direktè depatmantal la deyò, yo mete CP a deyò. Donk, s on lòt sitiyasyon ankò. Paske, vrèman, gen te gen enspeksyon jeneral, etsetera, etsetera. Paske, sa k vin rive, menm si polisye yo gen rezon nan reyaksyon yo, yo gen lè. genlè vyole prensip, sèten prensip de yerachizasyon nan nivo lapolis la. Eske an se sans, sendika a pa ka eseye jwe yon wòl de konsilyasyon antre polisye yo epi yon eta majò lapolis la paske m gen enpresyon gen de desizyon ke yo pral pran? Bon, mwen menm, m panse ke jodi a la a, pa rapò a jan ke bagay yo ye la a, nou menm se Rezilta ke nou bezwen. Nou gon yon sosyete ki dechire, nou gon lapolis pa rapò avèk ansanm de fristrasyon ki genyen anndan enstitisyon an ke polisye yo fristre pa rapò yon ansanm de pwoblèm ke polisye yo genyen. Polisye ki kite kay yo yon pakèt kote. e leta pa sipòte yo lè w gade yon seri de nèg ki te nan kwadèboukè taba nèg taba men menm gen nèg swat wi ki taba ki oblije kite wi nèg yo kite men yè la nan zòn jerizalèm se nou k fè demach fè kontak pou al retire yon seri de polisye bandi pran bandi boule kay yo aktyèlman la se nan baz bim ke nèg yo ye avèk pitit yo avèk madanm yo la li dwe entèpele konsyans otorite yo anndan peyi a m p ap di sèlman Lapolis, men o nivo gouvèneman an fòk gon plan ki etabli pou polisye sa yo. Polisye a kite Kanaran, li kite Pènye, li kite Tòsèl, nèg a se se nan fèm yo ye. Tou sa son ansanm. Yon polisye Taba, yon nèg swat yo antre lakay li, yo sezi kay la, yo boule kay la e yo tiye frè misye. Efektivman. Kidonk, fòk pwoblèm sa yo sou tab diskisyon yo. Nou menm o nivo Synapoha. Nou se polisye nou fè pati de enstitisyon an. Nou genyen pandan ke nap defann byennèt polisye yo, pandan ke nap travay pou nou defann enterè polisye yo, men enstitisyon an nou paka ap travay tou pou nou kraze l. Se sèl fòs ke nou gen la, nou fè pati de li, li chaje avèk pwoblèm vre, men jodi a la, atansyon! Tout moun ap tann rezilta de la polis. Tout moun ap tann rezilta de la polis. Men nou gon peyi ki pap fonksyone. Nou gon peyi majorite enstitisyon leta yo disfonksyonèl. Ki pa gen paleman. Ki ta, ki te kapab pèmèt ke bay la polis yon zouti pou l aji. An se sans, nou pa gen la prezidans. Nou pa gen kou de kasasyon. Men, kòman ou pral konprann ke nou pral gen yon lapolis ki efikas? Lè n gen yon peyi. Ki nan sitiyasyon li la a. Ki nan sitiyasyon li la a. Sa vle di, enstitisyon yo an fayit, epi ou ta renmen ke lapolis la li menm li bon. Li bon. Men, kiyès enstitisyon ki la ki pou di bon, nou kanpe avèk lapolis la? Omwen si te gen senatè avèk dep depite petèt Yo ta nèg yo entèpele nèg yo li, te yo ka ta petèt entèpele wi. pou pou pou CSPN nan, CSPN yo nan debloke kòb pou li, yo, yo debloke fon kòb deba pou pou li. pou pou pou pou pou yo fon seri de de bagay. Li pa genyen. Men pa genyen. Men lapolis la fè pati de leta tou. Egzat wi. Li li pran fòm leta. Leta, jan peyi a ye a. Jan peyi a ye a. Kidonk son bagay konsa li ye. Nou menm nan Synapowa, polisye yo Se yo nou ap defann. Exact. Kelkeswa sa k gon pwoblèm yon polisye genyen, gade m pa al di yon pawòl, wè mwen menm telefòn mwen konn friz wi, tèlman polisye ap rele m, ap ekri m, yo gen tèl pwoblèm kòman ke m kapab ede yo. M oblije achte yon lòt telefòn pou m fè yon lòt bakòp pou m resevwa apèl polisye. M pa gen tan, m konn kite aktivite pèsonèl mwen, bagay pitit mwen, bagay tèt mwen pou m deplase pou m al ede polisye ki an difikilte. Lè yon polisye mouri, madanm li ap rele m, fanmi l ap rele m, kòmandan, ki sa n ap fè, ki sa n ka fè? Kidonk, bagay yo ekstrèmeman difisil. Ki jan nou menm n analize polisye ki gen rapò avèk gang yo? Paske gen anpil dosye enspeksyon jeneral, gen anpil polisye y arete ki gen, ki konplis de nèg ki ame ilegalman yo. Bon, mwen m panse ke li pa fè onè enstitisyon an. Se menm jan tou lè w gen yon pitit ou ki ap antre nan sa k pa sa, li pa fè onè w antanke papa, li pa fè onè lòt timoun yo tou. Kidonk, sa k ap pase yo, polisye ki nan konfyolo avèk gang, li koz tou lòt polisye viktim de yo. Men la a, se responsablite enspeksyon jeneral pou l mennen ankèt, E nou menm nan Synapoha, nou egzije fòk gen vetting ki fèt nan enstitisyon an. Vetting sòti nan ajan 1 an rive nan direktè jeneral lapolis la. Sa pèmèt ke nou detekte bon grenn ak move grenn nan enstitisyon an. E blan k ap vin fè vetting sa? Pase nou p ap ka fè vetting nan non nou menm nan enstitisyon. Bon ke mwen menm m sonje. an 2013 yo konsa oubyen 2014 vetting te fèt sou mwen, mwen gen sètifika m ke Nasyon Zini te siyen ban ban mwen Direktè Jeneral Lapolis Enspeksyon Jeneral Lapolis te siyen men tout tan sa aprè ou pa konn fonksyonman m ou pa konn kòman ke mwen mwen ap viv kidonk fòk gen vetting de manyè kontini efektivman anndan enstitisyon sa pèmèt ke paske kisa l ye ou konn Viktim inosamman san ke ou pa konnen. Polisye a se e kòlèg ou, se frè dam ou, se pwomosyon ou, pandan se tan li nan de bagay louch ke ou la wap travay avè l. Ou pa janm konnen wi. Dè fwa w konn sezi tande ke yo arete yon polisye nan sa epi tou ou wè se yon nèg ke w te konn travay avè l wi. Ou wè se yon nèg ke w te toujou konn pale ansanm avèk li. Parapò a sa kap pase la, lapolis te sipoze, kèlswa jan sa ye a, mete pye l atè nan Vilaj de Dye, sa pou l te fè a, pou l te fè l. Li fè l yon fwa l fini. Sa vin bay nèg yo fòs. Lè w gen senk polisye ki mouri, y ap pase avèk yo nan bourèt, videyo pasi pala, pa gen yon entèvansyon ki fèt, ebyen nèg yo vin pran sa, kòm yon pretèks depi yo pran w polisye kounya la fanm ou pap jwenn kò w Nan bagay sa grav wi. Nèg yo antre nan komisarya yo fè sa yo vle nèg la tire sou patwouy lapolis jan yo vle pa vrèman gon replik ki bay pa rapò a sa nèg yo fè a. Se mwayen n pa gen tande m anm tou pale non e mwayen n pa gen oubyen se volonte k pa gen? Eske m ka di mwayen? Venn venn vennsetan aprè ventuitan Ou menm? Non, lapolis la sa ta di. 28 an apre, eske lapolis la pa ta granmoun tèt li pou l fon seri de, yon seri de, de bagay? Si lapolis la pa te egziste, pa ta p gen peyi an la ankò, pa rapò avèk sa. Men kounye a la, fò n poze tèt nou kesyon, eske gen yon volonte politik? Sèlman sa ou panse, volonte politik? M panse ke se, m panse ke, m pa l di w, ou panse si PM Ariel Henry, te vle gen operasyon k fèt nan lapolis la pou rezoud sak gen la li pa tap bal priyorite? E poukisa Jovenel lèl te prezidan an li pat fèl li menm? Anben se sam diw, se menm sa map diw la, volonte politik la, petèt sa ka rive sa kap pase yo a li bon pou yon seri de nèg. Èske ou panse Ariel kapab mande Elbe fè operasyon? E pa Elbe k pou reflechi k pou fè operasyon an? E pou pou Ariel ta dil non, Marco? Se pa se pa, e pa premye minis ki pral mande pou fè operasyon kanmenm. Non men m'pral di w. Se operasyon depann de la polis la. Men m'pral di w yon pawòl. Pi piga w bliye ke Ariel se chèf CSPN nan li ye. Desizyon sa yo se nan CSPN y'ap pran l. Direktè la polis la kapab byen planifye wi pou l mennen operasyon. Men Li pa ka mennen operasyon an san l pa mete CSPN ou okouran. Mwen dakò. Gen bagay ke li ap bezwen. Jan w ap pale a ban m poze yon kesyon. Ariel di yo ke Elbe ekoute donk nou pral fè yon operasyon nan vilaj de Dye prepare w degage w. Ou panse elbe pral nan pral anba a ou panse polisye yo prale men kesyon m poze w la èske w panse elbe ap dakò èske w panse polisye yo pral fè operasyon Li pa ka pa dakò paske se chèf li ki di l prepare operasyon Se yon gwo bagay wap di la Non men non men Banm egzanp Paske banm egzanp lè map pale avèk polisye yo polisye yo di se pa yo menm Se pa kòmsi se pa moun pou ki di yo, jan sitiyasyon an ye a, yo pè dwas imen, domaj kolatero se pou sa yo pa janm ale. Ebyen men, men m pral di w Gary, yon gwoup polisye pa ka deside al mennen operasyon non. Yon gwoup polisye pa ka deside pou y al mennen yon operasyon se yon bagay ki planifye, ki gen yon chèn. Gary gon bagay ke li responsab. Marco gon bagay ke li responsab. Mwen menm mwen gon bagay kem responsab. Gary se li ki responsab an ka ou polisye yo bezwen ranfò, Gary genyen poul degajel poul pèmèt ke gen ranfò posib. Marco la poul fè kominikasyon an pase. Sa se wòl Marco. Eske ou ka dim yon gwoup polisye deside pou yal mennen operasyon Vilaj de Dye? Operasyon an mande yon kou, li gen yon kou. Yon kou finansye alò. Efektivman. Efektivman, paske fòk ou kenbe polisye yo. A wi. Fòk ou kenbe polisye yo. Ki donk, direktè jeneral lapolis la, li ka toujou vle planifye operasyon wi. Li ka toujou pote l nan CSPN nan. Gade, nèg swat yo. Atansyon. Nèg swat yo di m, yo menm, yo pa gen pwoblèm pou yo fè operasyon yo. Yo di yo pa ri. Apa m di w Gary, men nou pa ka gen yon pakèt polisye la, tout moun ap di ke lapolis la pa kapab. Non m pa kwè lapolis la pa kapab. M pa kwè sa. M pa kwè sa. Men ki sa k planifye nan pi wo nivo? Pa gen anyen k planifye nan pi wo nivo. Donk sa vle di ou dakò avè m, gen yon pwoblèm nan wo eta majò lapolis la e gen yon pwoblèm nan politik la tou? CSPN nan. CSPN nan se youn nan pi gwo andikap ke la polis nasyonal dayiti genyen se sak fèm di w ke la polis la paka vin bay rezilta la san ke gon seri de enstitisyon ki pa egziste gen anpil moun ki dakò ke lè gen on paleman pou pase men nan kesyon CSPN nan paske ki sa l ye Gary ban nou pawòl gen machin ki kanpe on kote pou kat kawotchou wi. Oh! Epi wap dim. Ebyen. Kidonk fok yo. Kaka wotchou. Fok yo voye. Gen batri. Gen se pouse yo pouse yo. Ebyen se sa map diw. Fok yo voye rekizisyon nan finans wi. Pou finans dakò epi tou li voye chèk vini wi. Poukisa n paka gon gon lapolis ki endepandan ki gen yon bidjè ke direktè jeneral lapolis la ak tout ekip li kapab deside. Sil bezwen 4 kawotchou, yon batri poul mete nan yon nan yon machin, li pa oblije ap pran 6 mwa, 7 mwa. Men tou sa yo se de andikap ke yo ye. Bidjè lapolis se sou kont bidjè ministè jistis ke li ye. Direktè lapolis la te gen dwa deside achte yon seri de bagay pou lapolis la. Men fò l pase nan CSPN nan. Kounye a la, sa l bezwen eske CSPN nan. Fò l gen kòb la pou l bay tou? Anben. Non men fòk fòk yo chache kòb la paske priyorite a dwe sekirite la aktyèlman la. M dakò avè w wi. M bezwen al Jakmèl m pa ka ale. Non peyi a bezwen. Peyi a bezwen tout moun bezwen al lakay yo, yo pa ka ale. Fòk gon bagay ki fèt. Men èske n gen zam? Èske n gen zam pou n goumen avèk? Gari ou pa ka di m pou lapolis la li pa gen zam. Non se pa sa m poze w non kòm kesyon. M mande w, èske n gen zam? M pral di w, Avèk minisyon. Gari, m pral di w yon pawòl. Kesyon sa yo sansib. A men pito di m sa. Se de kesyon sansib. M gen tan pou reponn. Men m pa kwè yon fòs polisik ki gen 27 an, li pa ase ekipe, li ki, m pa kwè ke lapolis sa pa, pa ekipe ase pou. Ou konn sa k rive mwen? Lè w gen Leconte, ou gen Paraison, ou gen Carl Henry, ou gen Dorfeuille, ou gen Elbé, ou gen JC, ou gen DCPA, nèg sa yo ke m konnen k la, M pa ka kwè ke nèg sa yo pa ka prepare yon, pa ka prepare yon, yon operasyon. M pa konn si w konprann. M konprann Gary. Kòmsi, m pa ka konprann kòmsi nèg sa yo pa ta kapab, nèg ki fòme yo. M pa, m pa konprann mèt. Gary, m dakò ansanm avèk ou. M dakò ak tout sa w di yo. Men m di w gen yon grenn bagay. CSPN nan se yon kontrent li ye tou nan lapolis la. Tande, an, an, men, kounye a, an nou di CSPN nan kontrent, sa vle di PM nan, ki se Ariel. Minis jistis. Minis jistis la ki se Emely ki fèk vini. Wi. PM nan ki se minis enteryè ankò. Enteryè. Sekretè deta sekirite piblik pa gen. M pa kwè gen. IGC. DG. DG. Enben ou di yo pwoblèm nan. Tande non. Atansyon, atansyon. Tande, tande, tande, tande. M pral esplike w. Lè w pran CSPN nan, apa de direktè jeneral lapolis la Ki se 2 teknisyen. Avèk IGCA. Avèk IGCA. Tout lòt moun yo se dè zòm e dè fanm politik. M ba l yon pawòl. Sa ka rive DG planifye nenpòt operasyon wi. Men si yo pa dakò l o nivo CSPN. Sa ka rive minis jistis a di an n fè yon ti tan, an n gade, an n tann wi. PM nan gen dwa di poko gen kòb wi. Men se wi. Wi. Li gen dwa di gen dwa poko gen kòb vre. Efektivman. Men mèt kounye a si w ap planifye Gon lè kap gon kob o mwen fon operasyon fèt. Men kounya la eske gen volonte a toujou eske premye minis la paske kisa li ye se li menm ki pou bay aval li. Gon yon aspè ou neglije pa gen operasyon ki fèt san blan. Bon. Ann pale. Bon mwen m panse ke tou sa yo se de bagay pou nou gade. Se de bagay pou nou gade. Ou paka kòmsi pou elbe deside l di map prepare operasyon blan. Yo toujou mande blan, blan toujou nan operasyon, etc. Donk, e, bon, tande, sa w ap fè pou w, pou w fè nèg Petyonvil yo al travay? Bon, mwen m panse ke nou regrèt sa k pase a. Anfèt, li pase deja. Se pa sa ke nou te janm swete, e mwen m pa janm swete tande ke yon polisye viktim. Se pa t sa ke nou te swete. Li pase, Tout moun sou chòk. Nou pa ka lage komin nan konsa. Piske n pa ka lage komin nan konsa, nou la antanke polisye fòk nou travay. Ok. Nou menm onivo Synapoh a, n ap ede nan tout nivo pa nou pou n gade kòman ke nou kapab pale avèk polisye yo. Paske nou di polisye yo se pou yo ke nou ap travay. Lè sa bon, Li bon pou nou tout. Lè l pa bon tou, li pa bon pou nou tout tou antanke polisye. Pwoblèm yon polisye nan kèlkeswa komisarya se pwoblèm Synapoh a. Se pwoblèm yon lòt polisye ke l ye. Sa ke nou konnen ke gen yon delegasyon ki ta dwe sòti nan Direksyon Jeneral Lapolis avè midi a la. Ke mwen menm mwen te swete pou gen yon delegasyon. Ki ale? Al pale ak polisye. Al pale avèk polisye yo. Men fò nou fè, fò n fè yo wè sikològ wi, ou konn sa? Yo kòmanse fè sa. Ok. Paske m byen kwè te gen yon gwoup polisye samdi a, yo te vin chache yo, yo t ale nan direksyon jeneral avèk yo pou yo te wè psikològ. Fò yo wè psikològ. Paske nou pa ka, parapò a sa k pase a, nou pa ka detui tout sa k te konstui deja. Deja, wi. Efektivman. Kidonk, delegasyon an genyen pou li vini. Pou l rankontre avèk polisye yo, pou l tande polisye yo, mwen m ankouraje polisye yo chita avèk yo, doleyans yo, ba yo l, paske nan ka sa yo, ou vin mete w, ou vin santi ke ou nan yon pozisyon de, de fòs. Paske direksyon jeneral lapolis pa ka kite komisarya la konsa. Fòk li pran yon desizyon. Men, li pa ka vini nenpòt ki jan tou non. Èske w konprann? Sa w vle di? Non, li pa ka vini an, an bouwo tou. Kòm si pou vin pale avèk polisye yo. Paske polisye yo sou chòk. Ou vini, ou pale ansanm avèk yo. Epi tou, ou tou tande polisye yo. Revandikasyon yo. Gade sa k ka rezoud pou yo. Paske polisye yo. Epi tou fè de finera diy. Efektivman. Ou an pou polisye sa yo k tonbe a. Efektivman. Pa lage yo. Dekrè premye jiyè a di sa. Li di ke yon polisye ki mouri nan egzèsis fonksyon l konsa. E leta dwel yon fineray ki diy. Ki diy. Ki diy. Bon m pral bay Marco e an atandan men 37 15 42 42 epi 7 86 6 83 51 92 si w vle rele rele pou w kapab poze kesyon ki gen rapò avèk lapolis la men avèk kalm e ponderasyon Marco. Bon n ap tann moun yo rele e m pa vrèman gen. Bon premye moun e an n gade pou n wè wi alo bonswa. Pestel nan grandans. O pestel pestel ok an ale kesyon gen an poze kesyon. Bon mwen menm konsènan ke sa map di m panse jounen jodi a la polis sa tou nan sal tonbe a tou se yo koz paske m panse solisyon pou pote a se yo menm a pèp la ki pou ta potel men Pase depi lè premye grenn nan te mouri a, epòk lame dayiti m konnen lò bèy la pat konsa. Men lè map gade mwen pou wap gade polisye ap mouri youn sou lòt epi se SPN sa a rete la se li k kreye pwoblèm pou lapolis la. Se nèg yo kou degaje yo fon mitinri mete nèg yo lan cho. Depi yo mete nèg yo lan cho epi kounya la yo menm yap konn kisa pou yo fè. Nèg yo paka ap mouri konsa se yon kò nan peyi a li. Ok ki kesyon w genyen? Se pa paske nou gen pwoblèm avè yo non se ke nèg yo gon jan yap pale a moun depi yo kont ou yo fè fouy ou idantifye yo nèg yo just di w eske pa katouch wap pote bay ti makak ou byen se pa machin yo gen dwa kanpe yon machin se pa medikaman ou pote ba nèg yo se pa fòmasyon sa m kwè nèg yo Sa vle di yo pale avè nou sitwayen kap pase yo nèg tomasen yo pa pale avè nou byen. Se fisk yap fisktre moun pandan ke pou yo ta mete a moun pou moun kolabore avè yo fisk yap fisktre moun nan tomasen Ok. Ok. Ok, dakò. Mèsi anpil. Wi, alo, bonswa. Sa son moun ki rele sou WhatsApp. Se pa sou nimewo sa pou rele. E, wi, alo, bonswa. Alo. Wi, alo, bonswa. Wi, nou mande pou retire la polis an dan CSPN nan. Ki yas pou retire? Retire la polis an dan CSPN nan. Ok, la polis. Ok, retire nan CSPN nan. Dakò, mèsi. Mèsi. Gaza. Yo mande pou yo kraze CSPN nan, yo mande tou pou yo tire lapolis nan CSPN nan. Bon, mwen m pa di kraze CSPN nan, nou ka redefini wòl CSPN nan. Nou ka petèt bay direktè jeneral lapolis la plis opòtinite pou li kapab deside yon seri de bagay. Paske CSPN nan, si n al mande kraze l, pa kisa nou pral ranplase l? Donk nou ka mande repanse CSPN nan, pèmèt ke Direktè Jeneral Lapolis. Èske se pa yon fo pwoblèm, CSPN nan? Èske se pa yon fo pwoblèm? Non men. Paske apre nou fin retire l, nou retire nou mete Lapolis. Apre sa, nou pa p vle wè Direktè a non. Paske de tout fason, lajan pou n jwenn nan, se ekonomi ak finans pou ki ba nou l, lajan tou pou n jwenn nan tou, fò gen yon moun ki pran pouvwa, ki gen, li gen kòm pwojè. Devlopman lapolis la, modènizasyon lapolis la. Si nèg pa sa yo gen kòm pwojè, n ap toujou gen pwoblèm. Se pa nou k pwoblèm nan. E Mako? Wi. Pase gen rekizisyon pou yo fè. Fòk yo toujou ale nan ministè finans. Se pa yon bwat otonòm ke lapolis la ye. Donk l ap toujou depann de ministè a. Menm pou bay moun polisye manje, se finans. Wi, m dakò avèk sa. M dakò avèk sa. Men kounya la, si tout moun ap di konsa ke. Si espè nan se li ki pwoblèm, nou ka redefini l, omwen pou n gade ki rezilta ke li kapab bay. Gen dwa se yon diskou nou atikile otou de sa tou wi. Wi alo bonswa! Ok, nou pa jwenn zanmi, nou pa jwenn moun nan, moun nan. Wi, donk, gon moun ki sou WhatsApp men moun nan li pa ka pase sou WhatsApp la. Nou dezole, fò moun nan rele dirèkteman. Wi alo bonswa! Alo, bonswa. Wi, wi, ki kesyon w genyen? Wi, kesyon m genyen, mwen salye nou tout nou sou panèl la. Mesye Snapou a, m gen yon kesyon m ap poze l. Kòman w santi w kòm polisye, w se chèf e ou se sendika di, se pa sa? Wi, se sa, kòdonatè sendika. Ok, ou se sendika lapolis. Lè w ap gade polisye a se polisye pèp ayisyen, pwoteje, sèvi. Lè w ap gade jodi a, w ap pase devan biznis moun ki di yo se boujwa nan peyi a, ou wè kòtèj lapolis. Y ap bay sekirite. Ou pase Matisan, moun pa ka pase la paske pa gen moun pou bay sekirite la. Ou pase devan biznis boujwa sou wout ayopò, ou wè kòtèj polis. Tandiske mwen menm, polis la se polis pa m, li ye san dan zantray mwen m soti. Polis la se pou mwen li ye, se mwen menm kap peye l. Moun sa yo ki di yo se boujwa, yo se patwon bandi anpil nan bandi sa yo. Kòmansan tou jodi a, lapolis la kap bay moun sa yo sekirite, se menm bandi sa yo ki gen anpil patwon yo ki nan boujwazi yo, ki se patwon bandi sa yo kap ba yo zam, kap founi yo machin, kap ba yo bagay, kap touye polis yo. Kòmansan tou lè w pase pou wè 4 polis mouri konsa, Ou pase devan yon bizniz boujwa ou yon kòtèj lapolis, ou pase devan magazen an, li gen ma, li gen polis, mwen menm pèp ayisyen m sot anndan zantray ou a, polis la sot anndan zantray mwen, l ap mouri konsa e mwen menm m ap mouri konsa tou. Kisa w di nan sa? Merci beaucoup. Très bonne question. An ale nou fèl. Bon! E m tande anpil moun plenyen de sa. Fò m di w ke se pa pou la premyè fwa ke nou tande l. E pa rapò avèk machin oubyen de polisye yo di ki kantone devan biznis yon seri de moun. Men moun sa yo tou yo bezwen sekirite. Petèt nan jan l fèt la, li gen dwa mal fèt, men yon moun, dayè, Kidonk, se pe pèmèt ke tout zòn nan gen sekirite, men se pa biznis yon moun. Lè n travay pou pèmèt ke tout zòn nan, pou sekirite retabli, lè sa a, ni mwen ni ou, ni biznis moun nan, li, li ap an, an sekirite. Jodi a, mou, mou, moun yo wè l trè mal, lè w gen de blennde ki kantone devan swa yon mezon machin oubyen yon lòt bagay. Moun yo wè l trè mal. Pandan se tan gon seri de kote se pwoblèm pasi pala. Kijan wap reponn yo menm lè sa? E pa moun yo kwèl travay mal non, kijan ou menm ou wèl? Bon mwen menm m pa byen wèl tou, m pa byen wèl e dwe gen de bagay ki fèt ki pou anpeche ke popilasyon an kontinye ap repwoche sa yo e nou kwè ke fòk travay sa yo fèt Fok nou travay ansanm pou se peyi a ki gen sekirite pou se pa on group moun ki gen sekirite. Eske ou panse tou e CSPN nan ki fè e konsa ou fèl? Bon, mwen m pa panse se CSPN nan ki fè vè. Paske banm di w, CSPN nan li pa enplike nan tout pwoblèm. Son jan pou m di w, ou te gen dwa retire direksyon polis la nan CSPN nan e pou vin gen menm rezilta ou pou bagay la vin pi mal. Bon, m dakò, m dakò avèk sa. Si leta kòmande 2 blende Yo remèt yo a la polis. M pa kwè e leta ki di polisye yo pran blende yo al travèse moun al mete yo devan bay moun. Se bon se dè lòd ke yo jwenn pou yo fèl. Gen yon moun a letranje wi k la ann gade pou n wè. Wi alo bonswa. Alo. Malerezman. PC. Wi bonswa. Wi alo bonswa. Bonswa wi kote wap tande nou. Depi Florida. Floride. Ou gen kontwòl nèg fantom 509 yo. Eske nou gen kontwòl fantom 509 yo. Ok la eske nou gen ou gen kontwòl fantom 509. Mèsi kesyon an ale papa. Bon mwen menm ke m pat nan fantom se wè m te wè yo. M pa gen anyen ke m ka di de fantom piske m pat konnen yo. M pa t konn pale ansanm avèk yo. Bon, m te konn wè yo men menm jan avèk tout moun. Nan lari? Wi, men m pa. E pa t konn ede nou goumen pou bagay sendika a? Fantom? Bon, m pa konnen si yo te ede yon lòt goumen men e pa Sinapou a. Ok. Wi, alo, bonswa? Wi, bonswa. Bonswa. Wi, Gari, mwen menm kesyon pa m nan, kesyon pa m nan pou. Pou Sinapo a, pou pòt pawòl la m pa konnen. Wi. Eske, eske, eske lame, eske la, eske, eske pa ka, eske lame, la lame pa konpatib a la polis la, kòm si, kòm si pou yo ta vin nan operasyon konjwentman antre yo menm, antre 2 kò sa yo. Men mwen, sa fè m mal menm, sa k ap pase a fè m mal. Etan ke Ayisyen. Ok, trè byen. Eske lame kapab atenn avèk lapolis pou yo fè de operasyon? Wi. Bon, m panse ke gon gon pakèt travay la ki fèt la, se lapolis avèk lame ki fè l. Paske lè ou nan yon sitiyasyon difisil kon sa, fò w fè yon sinèji ant lapolis e lame pou n gade ki rezilta ke li kapab bay. Pou nou gen ke polis la chak fwa lavaler lajan lap lap koute a epi pou nou pou nou achte elikoptè blinde avèk bon cha blinde pou n bay pou n bay pou n mete sekirite nan peyi a ala dyaspora pa ta ka fè sa poukisa mesye sinapò a pa pa pran inisyativ konsa pou chak semèn nou bay 5 10 dola nan yon semèn ou ka ou ka ou ka ranmase plizyè milyon de dola nou pa bezwen ap gade sou bidjè peyi a pou n pou n pou n gen yon polis moun bezwen antre nan peyi n mesye. Lapolis la antanke moun ki an tèt sendika a, sa fè 1. Dezyèmman, lòt bagay pou nou konnen tou, Lapolis Nasyonal te patisipe li menm tou nan touye prezidan an. Sa vle di, polis la gen yon feblès la a, e èske yo menm tou yo eseye fè de reyinyon nan baz polis la avèk an tèt la, men fòk yo pa ta fè ansanm, fòk yo fè yo separe pou yo konnen ki sa k pase anndan Lapolis la, pase gen yon pwoblèm nan Lapolis la ki dwe rezoud. Alo Alo bonswa Bay volim nan Bay volim nan telefòn ou pase m pa tande w byen Wi alo bonswa bonswa bonswa Wi alo bonswa Non l pa bon l pa bon e gon ti pwoblèm ou gen lap kondwi moute moute vit ou Wi alo bonswa bonswa Wi alo bonswa bonswa kote w ap tande nou Aktyèlman mwen Trenton. Trenton. Bwena. E pou ki sa ke mwen rele? Mwen rele se pòsè ke mwen ta mwen konnen ke eske sèlman e pati sa, eske se sèlman pou kòb yo la sèlman yo fè yon endigasyon pou kòb sèlman ou byen lè gwen pwoblèm nan la polis sa yo menm pa janm wè yo kanpe? Youn. Dezyèmman, mwen genyen yon konpatriyòt mwen Kavayon ki soti Kavayon. ki mouri bon swadizan yo pa konn sil la avèk sil toujou la map pale de polisye ki te afekte anba lavil yo nan kafeterya nou pa janm tande lapolis pale de sa eske jenòm nan la toujou oubyen eskel pa la mwen ta renmen konnen tou eske yo menm yo pa janm evalye tèt yo eske yo menm yo santi yo egziste tan kòm la police toujou. Trè byen. Mèsi bokou. O, an ap fè yon ti tann anvan n pran lòt moun. Lazaran an ale non. E youn nan kesyon ki te poze yo, èske gen reyinyon ke nou menm nou fè, sendika a fè avèk wo eta majò lapolis la? Bon, anpil fwa, gen dè moman ke nou rankontre avèk yo e nou konn ekri yo tou. sou ansanm de bagay ke swa nou konn bezwen ou di mwen sou ansanm de revandikasyon polisye yo pou n pale ansanm avèk yo sou sa k ap pase. E m panse ke wi nou konn fè sa. Dezyèm kesyon, Polisye yo te patisipe nan asasina prezidan an, eske nou ankete sou sa? Paske gon yon bann asasen ki nan, ki fè pati de lapolis la. Bon, mwen m panse ke dosye sa nan men enspeksyon jeneral, bon, m pa ka, m pa ka reponn li. Lòt kesyon, Eske n, se revandikasyon nou la pou n fè sèlman? Paske lè se kòb n ap revandike, lè e materyèl n ap revandike, lè moun gen pwoblèm nou pa janm prezan. Bon, eske lapolis pa konn prezan pa rapò a ansanm de pwoblèm ki konn gen. Men lapolis a tèlman ap jere pwoblèm tou. Paske jounen jodi a la a, tout kote ap frape, Kanaran, Kwadèboukè, Baz Ti Makak, Tòsèl, Pènye, sa k dwòl la, yo tout konn ap frape ansanm. Yo tout konn ap frap ansanm, kidonk lè sa l pral mande ke fò gon kantite de polisye ki disponib e lè sa tou fò gon ansanm de materyèl tou ki disponib e pi piga nou nou bliye ke lapolis a la a gen prè de 3 oubyen 4 blende la pa egzanp e gen youn nèg mesye Gran Aveni yo pran, gen youn ki te boule la a e ki. Kanal. Kanaran, kidonk se yon pèt li ye kanmenm, sa ap pèmèt ke li vin redui yon ansanm de entèvansyon ke lapolis la li ta sipoze fè, men m panse ke lapolis la omwen sa l ka fè nan pouvwa pa l la li fè l. Wi men nou ta nou ta tande gon ventèn blende la wi. Bon, an prensip, pa rapò avèk sa nou gen la a. Wi, men kounye a moun yo, moun yo, moun yo ap chache rezilta yo. Men tou, men tou, m pral di yon bagay, byenke nou pa. Pase tout zòn nan peyi a fin fèmen. Nèt wi. Byenke nou pa nan menm, nou pa nan menm kontèks, men alepòk lapolis te konn ap batay an 2004, lapolis la, li pa t gen blende non. Men te gen minista. Bon. Te gen minista ki te ede yo. Ki te gen cha, ki te gen blende. Men kounya la, bon m di w, m pa rete kwè ke batay ke nou bezwen fè a se anndan blende ke nou ka fè l. Fòk met pye atè. Fòse a, non, blende a se pou rantre penetrasyon etsetera. Ou konprann? Men apre sa, se goumen pou desann batay li ye. Se desann batay li ye. Se goumen li ye tonton. Men anpil otorite yo toujou pale de blende yo wi. Yo kwè nan li. Gen polisye yo tou? Wi. Yo kwè nan li. Ou wè, ou wè, aprè bagay Petyonvil la la, m pale avèk dè zotorite, yo pale de blende wi. Yo di yo manke blende. Men sa k fè yo pa anmèt otorite sa yo, ke yo ankouraje gen plis blende? Pase yo di blende yo genyen, yo oblije voye youn Kwadèboukè, youn Kanaran, youn Laboul 12, youn Latibonit, etc. Bon, bon, bon, bon, bon, avanm. Gade, anpil ekspè m tande k ap pale, men mwen m kòmsi m pa ekspè, ni Marco tou, nou pa ekspè. Nou petèt gen entelijans. Ki sa k fè? Nou pa ka reyini 300 polisye, 6 blende epi n rezoud pwoblèm Kana an. E pa 300 polisye sèlman. Ou ka ou ka mete plis polisye. Mwen di w 300. Mwen di w 300. Poukisa? Paske tout nèg yo di si gen kantite sa a, gen blende sa a, pwoblèm nan rezoud. Ki sa k fè sa? Se dènyè kesyon mwen menm pase Val pral vin la. M bezwen konnen mwen. Bon, sa li rete a direksyon jeneral lapolis. Atansyon, paske mwen menm M pa konn tout sa k ap pase anndan direksyon jeneral la lapolis la. Paske se yo menm ki planifye operasyon. Se yo k konnen ki kantite ke polisye yo ap bezwen. Se yo k konnen ki kantite materyèl ke yo ap bezwen pou yo fè entèvansyon an. Men polisye yo toujou di sa. Polisye yo toujou di poukisa yo pa reyini yon 500 ou 600 polisye. Wi efektivman polisye yo toujou di sa. Mete tout men deyò. Pase kisa l ye? Jodi a, tankou tout moun di l, DGLB fas a listwa. Nan sans ke Leon te fè yon operasyon, menm lè l echwe. Wi, men te gen yon operasyon. Te gen yon operasyon. Jodi a la a, fòk DGLB ak tout ekip li angaje yon operasyon, m pa konn ki kote l ap fè l, Men kanmenm fok gon sinyal ki voye. Men la a se pa politik. Koman? Oh! Non. Se sou rezonman e lojik ou a wi. Wi. Sa se pa politik pase ou di DGLB fas a listwa. Donk se li menm ki dwe planifye. An bi planifye a, an prensip se li ki pou planifye, planifye pote ale. Wi men si l poko, e men si l poko fè l, li poko politik. Bon, Eske l pa fè l pa konnen? Men nou swete ke, nou swete, nou swete ke, nou swete ke CSPN nan antann ni sou sa. Paske twòp moun ap plenyen, twòp pale anpil, malgre nou konnen fyèf nèg yo, lè ou tou yon polisye. Bon, tande, tande, tande. Ou konnen l pi fasil pou nèg al Okay, Jakmèl, jodi a ou pase, pase yo di gen blokis Matisan wi. Konpa se kanaran wi. Efektivman. Men kèske sa vle di? Efektivman. Se sa k fè m di ke fòk CSPN nan antann li. M pa konn. E moun te konn aranje yo yo pase sou sou mòn kabrit la? Pa gen sa ankò. Bon nèg yo pran lòt vèsan kounya. Kounya w pa kapab. Kounya ou pa kapab. Fòk gen sa anndan la lapolis la. Fòk omwen popilasyon an wè gon sinyal ki ki voye. M pa byen konn si se Kanaan yo pale, si se Vilaj de Dye yo pale, si se e Tòsèl yo pale, popilasyon an swaf ke pou l tande ke lapolis ap mennen on operasyon, men sa k pase, men sa k pase, men sa k pase. E m di w ke 12 mas pèmèt ke mesye yo pran libre chan, yo fè sa yo vle, paske yo pa t jwenn replik. Kòman ou ka imajine? Douz mas tou te gon pretèks monchè. Se pa pretèks nèg t al gade, de bagay konsa, kouri dèyè nèg ki te gen anbisyon politik pou repran plas nèg. Te gen yon bann pretèks. Bagay sa pa nesesè. Yon nèg te al gade, li pa t dwe la. Nèg mouri. Ou konprann? Se pa, bagay la ban m esplike yon bagay. Mwen konprann ou. Mwen konprann ou men ban m di w yon bagay. Gade, pa gen anpil koridò taba. Poukisa yo pa ka frenyen taba? Min Noval menn. Poukisa yo pa ka frenyen taba? Pa gen koridò taba. Pèsòn moun pa ka sot anba pou monte pou al parèt bò akademi depi nan zòn. Sa k pase mèt la? Men yo pa ka pase nan do bandi yo tou? E pa gen pwoblèm nan sa? Bagay yo kontinye ap konplike. Pase yo pa ka pase nan do bandi yo. Pase youn nan bagay ki gen, zòn bandi yo pran yo. Se de zòn stratejik yo kontwole yo. Pou la polis nan operasyon, fòk ka pase nan do yo. Fòk ka pase nan do yo. Oui, fòk ka pase nan do yo. Fòk ka pase nan do yo. Paske yo tou, yo menm yo gen strateji tou. Oui. Se pa de ba yon... Yo pa gen strateji pa sèn, mesye. Tande, non men, lè sa ou menm, lè sa ou menm, fòk ka met pye ou atè pou si ou pase yo pa rapò avèk sa ou gen kòm strateji. Ou pa ka... E pou sa nou la, oui. Bon se lojik li ye. E pou sa nou la wi, pou n defini de strateji, men Marco m dakò pa gen pase nan do, men Marco wi ki gen te konprann pa gen pase nan do. Alò nèg yo pa ka wè sa? Kès ke sa vle di mon chè? Kès ke sa vle di mon chè? Bon se yo wè l, yo wè l yo konnen l tou. Yo wè l, yo wè l. Kidonk mwen m panse ke bon si n ap fè peyi ke nou fè l, si n ap. jere se sekirite peyi a ke nou fèl paske jodia la pèsòn moun pa konn kibò yo gad ou pa ka pase pyès pyès kote a travè peyi a e ou pa santi ke gen yon seri de moun ki ap sekwe kò yo e si lapolis pat o mwen la kenbe On ti bagay la, m ba w garanti, nou pa t ap menm nan Petyonvil la ou te gendwa pa janm ka pase, menm nan Dèlma ou te gendwa pa janm kapab pase si omwen lapolis la pa t fè sa l ta genyen. Sa l kapab fè li fè yo. Non men se jou k ap konte wi pou vin pran Petyonvil la nèt la. Bon, m panse ke fòk gen dispozisyon. Lè nèg yo la boule e Petyonvil yo ye, lè nèg yo tout dèyè yo la e Petyonvil yo ye. Lè nèg yo sou wout frè e Petyonvil yo ye. Fòk gen dispozisyon ki pran pou nou anpeche sa yo. rive paske ba yo pa kapab rete konsa. Ah se vreman difisil bon men ou menm ou rete kwè la polis kapab la polis kapab ramne la pè nan site a? Mwen m panse ke li kapab, li kapab depi gen volonte, depi tout moun tonbe dakò, depi tout sa ke ki dwe reyini yo reyini, Paske nou pa ka kontinye kite moun yo ap viv konsa, nou pa ka kite moun ap mouri konsa, nou pa ka kite polisye ap mouri nan kondisyon ke y ap mouri la a, malgre ke nou konnen nèg ki revandike aksyon yo, pa janm ganyen vrèman vre ki fèt Pa rapò avèk sa, nou menm onivo Synapoh a, nou swete ke gen de dispozisyon ki pran pou pèmèt ke bagay yo retounen jan ke yo te ye a. Men, ou di nou pa ka kite polisye yo mouri konsa, e fò m pale avè w sou sa, w a di m sa w konprann. Paske m eseye pale avèk de zotorite nan lapolis la, tankou sou sa k pase Metivye m kwè, Vandredi a sa k rive a. Donk enfòmasyon m genyen se ke si gen de polisye ki ale nan operasyon oubyen gen operasyon k ap fèt ke lapolis pa t okouran te gen operasyon konsa, lè polisye yo mande ranfò, li difisil pou mobilize ranfò a. Paske polis nou gen la e pa tankou polis Repiblik Dominikèn oubyen Ozetazini, Nouyòk ki deja gen yon ansanm de ekipman la. Ki la, ki disponib. Ki disponib. Donk sa vle di ke lè yo mande ranfò, premye bagay pou yo di, fòk yo gen materyèl, fòk yo gen ekipman pou sa. Apre sa pou yo mobilize dè polisye pou ki al fè l, paske sinon, daprè sa yo eksplike, ou riske fè plis pèt nan kan lapolis la, si w annik pran yon gwoup polisye yo voye yo di al bay ranfò, alò ke yo pa gen ekipman e yo pa gen kontwòl zòn nan, ou riske pèdi plis polisye ke w sove polisye k mande ranfò yo. Paske fòk omwen ou gen moun k ap enfòme w de tan a wot ki espas nèg yo ye, kote yo ka pase, kote yo pa ka pase. Sa ka rive nan moman ke w pral pote ranfò a, ou kwaze avèk yo, epi tou dega kapab fèt. Konprann sa m di w. Paske lè se yon operasyon ki planifye, Li pèmèt ke gon ansanm de bagay ki dispoze la, ki disponib la, an ka ou gen yon pwoblèm pou yo gentan ede. Men lè li pat planifye, wap wè li pran, li pran yon ti tan. Men eske si yo te ka ede polisye yo sove, yo pa ta dwe ede yo sove? Wi, yo ta sipoze ede yo sove. Men ann gade delè polisye yo ap mande ranfò a avèk lè ke bagay la pase a, eske tap gen ase de tan pou omwen ranfò a vini? Paske Selon sa pol polisye a dim, li dim ke se yon patikilye ki metel nan machin li, ki vini anndan jirado avèl e kote ti pòs la ye anndan an, epi tou gon gon bakòp ki pranl epi tou mennenl lopital. Kidonk misye te kapab mouri la si pat gen yon bon samariten ki te pranl metel nan machin li pou te rive nan ti pòs la avè li epi tou yo prann yon bakòp mennen li mennen li lopital. M pral mande yon bagay la wi anvan Val poze w kesyon. Etan done ke lapolis la poko janm fè yon operasyon ki reyisi oubyen pa rapò avèk tout zòn ki genyen gwoup ame yo, lapolis la poko janm retabli lapè Men bon kote Ou pa panse si la polis la te chwazi pa egzanp youn nan fwaye kote k gen bandi yo epi la polis di bon map retabli lapè tèl kote epi moun yo te rann yo kont ke la polis vrèman te retabli lapè nan tèl zòn sa pa ta ka ogmante konfyans moun yo nan la polis la pansan ke si yo pote kontribisyon yo la polis la menm jan li pote lapè nan katye iks li ka pote lapè tou nan katye ygrèk. M sot di sa la, mwen sot di m pa bezwen konnen ki kote ke yap chwazi, fok omwen gon kote ke yo sible pou yo mennen yon operasyon pou pèmèt ke popilasyon an pran pran konfyans. M ba w garanti, depi sa fèt, lap voye yon siyal bay tout lot gwoup yo ki di bon, si nèg yo frape zòn sa a, nèg yo mete lapè nan nan nan zòn nan, li retabli kon kon konfyans, ebyen, Yo ka fèl tou nan tèl lòt baz. Men fòk li gon kotel kòmanse nou paka manyen tout bagay ansanm wap manyen kwadèboukè wap manyen kanaran wap manyen pènye wap manyen tòsèl wap manyen zòn laboul kidonk ou vin pa gen ase de resous vre pou fè tout sa yo ansanm men sin di bon mesye dam nap frape la N ap mobilize nou pandan 8 jou, pandan 15 jou pou nou mete lapè la. Nou fin met la lapè, nou al nan n al nan lòt zòn konsa konsa nou fini avèk yo. M panse sa li kapab. Val. Mwen m salye w prezidan, m salye tout moun. E ban m poze kesyon sa mwen menm. Nan devlopman w la la e se Lyonel Lazarre. Efektivman. Ou di konsa ke si n ap bay sekirite, si n ap fè sekirite, fè sekirite. Si nou p ap fè, pa fè. Donk, m pa konnen osi lontan ke m pa twonpe mwen, mwen kwè ke se lapolis la ki la pou bay sekirite. Se akote de lame ki gen misyon pa li. E lapolis la se linik antite ou ka konsidere kòm bra represif leta ki la pou bay sekirite. Donk mentnan lè w di sa avèk kiyès ou fè referans? Bon, mwen fè, m fè referans ak tout chèn nan. Lè m pale de chèn nan, ak tout moun ki la, ki dwe patisipe, ki dwe travay pou garanti sekirite atravè peyi a. Jodi a se nòmal lapolis la, tout moun wè l, se li k pou bay, pèmèt ke retabli lòd anndan peyi a. Sa kapab depase ou fè yon si, yon sinèji ant lapolis e lame pou wè ki rezilta ke li, li kapab bay. Men jo, jodi a tou, ou pa ka mande lapolis, si l pa ka al nan yon zòn pou l al mennen yon operasyon, pou l ale san ke w pa di travo piblik fè travay pa l la. Ou pa ka, jodi a la, nenpòt bandi kapab rive nan nan nan mache a la li pete bal 10 15 moun mouri menm lè lapolis ta kouri dèyè bandi sa ou paka itilize menm metòd ke li itilize a jodi a la gon seri de zòn ki sèvi antèn pou bandi nan yon seri de stasyon moto stasyon machin. La ou paka mande la polis, se lig ki pou mete tèl stasyon la, sa se wòl majistra ki konnen ke men ki kote ke li rezève pou stasyon moto, pou stasyon machin. Kidonk, se yon ansanm de antite ki dwe mete ansanm pou pèmèt ke yo etabli kondisyon yo, Ou pa ka di m ke jodi a ou pral mete yon patwouy lapolis yon kote ki pa gen limyè, ki pa gen ekleraj. A ki sa ke li pral sèvi? Si gen yon atak kòman ke li pral kapab riposte? E souvan, nèg yo gade de feblès sa yo, yo gade pou yo di bon nan lè sa lapolis pap la, zòn nan fè nwa, ou di mwens wout sa la li pa bon, yo kapab pase la epi tou pou yo fè fòfè, pou yo fè sa yo genyen pou yo pou yo fè a. Lè m pale de sa, m pale de tout moun nan chèn nan ki dwe jwe wòl pa yo a pou pèmèt ke sekirite a li retabli nan peyi a. Men ki sa k fè ke lapolis la parèt trè enpuisant, yon kò ofisyèl, etatik, de moun ki te resevwa de fòmasyon. Mòd operatwa yo ta ba w sansasyon, ta ba w enpresyon ke yo gen yon kapasite ki plis operatwa, yo gen yon sèvis entèlijans ki plis efikas, ou wè estrateji yo kòmsi se de bagay ki planifye. Alòske pou mwen se ta lapolis ta ta dwe konsa. Ki sa k fè ke antite sa yo, de zantite non ofisyèl, ilegal. Gon kapasite operasyonèl ki plis ke lapolis la. Ki diagnostik nou fè? Piske mwen menm toujou trè zentèrese a koz yo. Piske sa n ap gade la se efè yo. An n gade koz yo pou n wè kòman n ka atake yo. Alò, m panse ke jodi a la fò n ta kesyone on ansanm de moun ki pèmèt ke mesye yo jwenn kantite de zam sa yo. Ki kote ke yo jwenn yo? Fò n ta kesyone moun sa yo poukisa ke yo bay nèg sa yo zam. an 2004 an 2005 peyi a li pat konsa moun sa yo ki petèt bay moun sa yo zam nan ki enterè yo genyen eske yo gon enterè pou yo destabilize peyi a ou di mwens eske yo gen enterè pou pwoteje biznis yo pa rapò avèk mesye bandi yo paske nèg yo di klèman ke yo pa konn vwayaje yo pa al pyès kote yo pa al ladwann. Kidonk, se de moun byen avize ki ba yo zam sa yo. Answit, Leta preske pèdi kontwòl yon ansanm de bagay nan peyi a. Nan lapolis a, nan Leta tou. M dakò. Men m pral di w. Kounye a la, gon seri de moun ki trè difisil pou bay lapolis enfòmasyon. Menm lè l ta konnen ke kote nèg la ye a. Paske nèg sa yo, se yo ki ba yo manje. Anpil nan yo se yo k voye pitit yo lekòl. Gon yon seri de kote se yo k achte moto ba yo pou yo sèvi yo de de antèn. Kòman ou pral jwenn enfòmasyon? Se nòmal si lapolis ap vini la l pral mennen operasyon yon kote. Anpil fwa gen moun ki konn di se polisye k konn di yo men lapolis ap vini. Non, se pa vre. Dèfwa se de nèg ki yon seri de kote. yo ki kontwole zòn sa yo ki toujou di yo ke yo wè lapolis nan zòn nan men yo kontwole yo ou poko janm wè kote ke yon seri de moun yon seri de katye ap rele viv entèl viv entèl ap ba yo manje ap ba yo rad ap ba yo kòb men se ta wòl leta pou l pran responsablite l anvè moun sa yo piske leta pa pran responsablite l anvè moun sa yo ou kite yon lòt gwoup moun pran l ebyen moun sa yo kèlswa sa moun sa yo fè la. ou pap janm jwenn yo. Yo pap livre yo. Sèvis ransèyman yo a vin oblije pi fyab pase yo, pase sa ke w genyen an. Ou vin pa ka rantre pou al mande yo enfòmasyon. Kèlkeswa sa k ap pase a, nèg a mèt nenpòt kote a, li gen tan konnen l. Paske gon moun ke l fè byen pou li nan zòn li an, ki ba l manje, ki ba l rad, ki ba l dlo, ki voye pitit li lekòl, ki koz ke l jwenn enfòmasyon yo. Yo vin jwenn tou, yo eksplike ke pa gen gwoup gang ki pa gen polisye ladan yo. Polisye yo tou sèvi de enfòmatè pou gang yo. Bon, nou tande sa, nou tann, nou tann, nou tande l men jiskaprezan, m pa kwè ke enstitisyon an ko prezante yon dizèn oubyen yon kenzèn de polisye yo di ke polisye sa yo se de polisye ki. ki afekte a tèl pwogram se sa fè m bloke. Vous êtes dans l'informel. Bon wi, men e li vin danjre tou, se sa sa n ap di a ekstrèmeman enpòtan, li vin danjre tou, pase menm lè moun nan ta gen enfòmasyon an l ap bay lapolis li, li pa konn kiyès l ap bay li, m dakò, m konprann, li pa konn kiyès l ap bay li, sa vle di enfòmasyon an ka tounen kont li aprè. Wi, wi, se se sa ki. Bon, se difisil. A wi, ekstrèmeman difisil. Li vrèman difisil, sa fè ke nou di ke fòk gen veting ki fèt anndan enstitisyon an. Si nou pa kapab fè l, ke nou mande sipò entènasyonal la. Genyen eske m ka rele sa yon konfyans? M wè gon konfyans yo fè a lentènasyonal, a dè etranje. M ap mande m eske tout sa yo panse etranje a gen kòm konpetans, kòm konesans, kòm savwa fè, eske l genyen l vre? C'est une question que je me pose. M pa di l pa genyen l non. Ou wè sa m di w la la. M ap mande m si li. Jaja, gen de bagay banal mwen panse an Ayiti gen de gen de expert ou gen de moun ki ta ka fè l plis fasil avèk plis ezans ki plis konnen l yo di non s on etranje. Bon, mwen mande m èske genyen vrèman sa yo Sou pye destal nan wotè. Bon nan kad etranje a li gran li gran e li gran e li gran pa gran papa lapolis la etranje a gran papa lapolis la. Wi nan kad nan wotè yap mete etranje yo nan seri de domèn an Ayiti mwen mande eske li ladann. Bon antouka son son kesyon ke m poze. Men kounye a tou eske fonksyonman nou pa pèmèt ke yo pa fè nou konfyans nan yon seri de bagay. Wi. Zòn sa m di w paske si ou gen yon veting wap fè nan enstitisyon. nan enstitisyon an, fòk son veting ki son veting tout bon. Nan zon sa m di w. Eske gen de moun tou k pa l dakò pran responsablite yo tou pou di bon entèl pa ka fè pati de lapolis ankò, men sa l fè, men kantite byen l genyen, men sa l genyen. La e se yon pwoblèm de kouraj. Li nan koripsyon. Ebyen se sa m ap di w. Kidonk nan ka sa yo, fòk gen de moun. Ki ka pran kouraj yo pou di bon nap fè peyi nap fè enstitisyon vetting nan fèt ou paka la paske men tèl konpòteman ou genyen ou afilye ak tèl gwoup gang lè nou evalye konbyen kòb ou touche lè n gade nou wou gon kay ki koute 400 500 mil dola meriken Ou pa ka la ankò. Fòn fòk nou gen moun sa yo. Ki gen kouraj. Ki gen kouraj. Efektivman. Pou yo pa ban nou lis Jean Ebel Dorcénat. Yon lis ki gen non ladann men pèsòn pa janm vle di non l. Alò pou moun. Pou moun ki vle rele pou poze kesyon. E Canada ki oblije ap di men kiyès k ap finanse gang, men kiyès k ap finanse gang. Pa janm gon non k soti. Pwoblèm e. Pou moun ki vle rele yo donk. A ou an pwoblèm li e ba. Pou poze kesyon. Pou poze kesyon avèk Lionel Lazarre. Nou ka rele sou 36 36 07 94 Donk wala 36 36 07 94 Rele pou tout kestyon ke nou ta genyen Ki gen rapò avèk E fonksyonman la polis A ou pa ke yo pa mande komantè non Yo di kestyon An non moun yo plis vle komantè Bon Bon Pite Se kestyon Se kestyon Men nou moun sou li la Marco An ban moun sa Wi alo. Alo bonswa. Bonswa. E jis pou yon entèvasyon brèf. Kòman? E tèt la polis la gen twòp konpayi sekirite ladan l. DG la polis la gen konpayi sekirite, gen lòt ajan ki gen konpayi sekirite, se di pwoblèm sekirite peyi a li lwen pou l rezoud. Babay. Dakò. E ou kwè sa a se twòp chèf ki gen. Konpayi vle sekirite Lionel la sa ki fè ke. Bon sa m pa m pa tèlman gen enfòmasyon de sa yo. Bon petèt si oditè a di l paske pa pa bliye ke mwen m pa pòtpawòl lapolis. Kidonk gon ansanm de kesyon mwen m pa m pa kwè ke m nan pozisyon pou mwen. Ban m poze teknisyen yon kesyon. An n pran pou ipotèz ke ta genyen wè. Ta gen de chèf ki gen konpayi de sekirite o pli wo nivo nan lapolis la. Wè ta, si ta gen. Men kounya kisa lalwa di? Men kounya la kisa lalwa di? Fòk o mwen m ta konnen kisa lalwa di pa rapò avèk konpayi sekirite. Non se yon premye nivo. Eske sa ta ka anpeche vrèman lapolis la fè travay li? Bon, avan mwen m ta reponn kesyon sa, fò m ta konnen kisa lalwa di dabò. e ki fè yo pa ka yo pa vle afwonte pwoblèm sa. Bagay sa wè tout moun ap plenyen ki pa ka rezoud ta di se mwayen k tande se volonte k pa genyen tande. Kòman fè bon m bon m bon ti bagay bon mwen menm m se m se bon m se matisan mwen menm mwen leve mwen menm se matisan m leve m se nèg matisan ban m do wè tankou ban m pran yon egzanp rapidman vilaj de dye vilaj de dye se long li long li pa laj ou wè kanal la se kanal la ki separe vilaj de dye avèk site de letènèl. Si gon ti avans mande lajè se ti fani epi APN. Bon banm di w bagay kisa bon banm di w bagay kisa ki fè nèg yo pa aneke di bon ok an nou desann an nou ale rekreyasyon an fini poukisa poukisa lamarin kanpe sou lanmè a nèg fon sèk poukisa kot bagay la kote li mwen m pa wè l non mwen menm m pa wè l mwen menm. Alò banm diw byen, pou vil la, vilay de Dye, yon baz la, nou diw wi n paka sesi, n paka dè, bon mezanmi se yon baz kè nou pou wè baz 5 segond se la li ye, se la l chita a toufe yo, nèg kap touye moun yo, se la yo kap kidnape moun yo, se la yo chita. Bon mezanmi yon kanal ki separe vilay de Dye e site de letènèl. Si gon avansman ki fèt se long li long, si gon avansman ki fèt de lajè, se ti zòn ti fani anba zòn kote kote Ayiti te ye a, tele Ayiti te ye a epi avanse a piyèd. Bon zòn sa e pa yon zòn ki abite. Se pou ki rezon kot sa nou pa ka fè a mezanmi? Kote? Kote? Ki kote? Pandan se tan map map pale avèw la e prezimon Jean. Bon alas pandan se tan aprè midi an se la baz la ka kraze. Poum pa di tonnè krazem baz la ka kraze. Nou pa gen volonte monchè, nou pa gen de volonte. Nou pa ti vakabon. Ou konn sak grav la frèm? Map pase m pral kafou. Wè nèg yo chita atè a. Bon kote li ta kitem pale avèl. An men se pa wòl. Gon pwoblèm an Ayiti. Ayiti Ayiti toujou ap bay moun responsab tout ak yo. Banm di nou. Ou polisye mesye ou al nan akademi tout moun konn lè w al nan akademi e pa nan medsin w ale. W ale w al nan operasyon ou mouri pa gen plenyen nan sa. Mèsi. Oditè bonsoir. Bonsoir mesye yo. Alo. Wi alo. Wi, ou gon kestyon? Mwen tande nou. Zòn dekout mwen se Delma. Wi. Pwoblèm mwen men mwen. Pwoblèm peyi a pou mwen menm. Se yon pwoblèm nou tout li ye. Se yon pwoblèm nou tout li ye e solisyon sipoze nou menm. Solisyon sipoze nou menm. Mwen menm menm menm, pou mwen menm, se pa pwoblèm gann yo peyi a genyen. Se pwoblèm nèg yo k ap founi gann yo zam avèk minisyon, nèg nou vote yo. Neg ki nan pozisyon ki genyen lajan nan peyi a pou mwen menm se pwoblem sa peyi a genyen se yon pwoblem konsyans li mande pou nou tout bon se vre la polis nasyonal et enpwisant devan sa kap pase nan peyi a la pou le moman. Mwen panse ke si ke leta te panse rezoud pwoblèm nan an amon olye ke se an aval li chwazi rezoud li mwen panse li tap mye, li tap pi bon e yon jou nou nou te ka plizoumwen rale yon souf. Pase ke peyi a li pa gen pwoblèm nèg yo ki gen zam yo. Nèg ki gen zam yo podyab yo ki kote yo jwenn li Se vye nèg sal ki soti nan geto, nèg ki pa menm te gen dwa pou yo bay tèt yo menm yon bon sandal pou yo met nan pye yo. Ki kote nèg la t ap jwenn zam pou l achte yon zam nan sèt, uit mil dola pou l ap simen latèrè, pou l ap twouble lapè moun? Non! Pwoblèm nan sipoze solisyon sipoze konsyans nou tout. Mèsi oditè. Oditè an li bonswa. Bonswa M. Scoop, bonswa ak panelis yo. Mwen ap tande sa avèk anpil atansyon e prezidan sendika SPNH lan kap pale, pa SPNH e FNAPU a. Mwen sonje te resevwa l deja. Te gen yon pwoblèm ki te poze e lè sendika sa fòme. M pa kwè y ap rezoud anyen nan sa k ap pase nan peyi a la. Mèt nan je Suze a bon repo. Bon repo ap frape la. De tanzantan w ap tande tonasyon nan zòn Jerizalèm, nèg yo kwadriye zòn nan, ou pa ka sòti, ou pa ka ale, tout aksè yo fèmen. Mentenan, moun yo pa Matisan kounye a, ou pa tande Matisan frape, Kwadèboukè pa frape. Pale a la moun ap pale a moun Kwadèboukè pa t gen anyen. Se pa vre, jan oditè a sot di l lan. Mwen panse, nèg yo gen yon konpòteman sèvil anfas de laboujwazi. Se yo k ap politisyen, gouvèneman, se twa antite sa yo k ap nouri gang ann Ayiti. Donk yo pa vle yo pa vle devwale yo. Ou konprann? Se se osi senp ke se osi senp ke sa. Ou konprann? Kòman ou konprann mwen panse e mesye a ki la nan nan polisye a ki la prezidan sendika pa pou kesyon an. Se pa li menm li pa kapab non. Li pa kapab. Mwen panse solisyon an, fòk se popilasyon an ki pou reame yo de kouraj, pou yo pi devan, lè gen eleksyon, pou nou sispann vote vagabon, san sal, san zave mete sou pouvwa a, pou ke nou alon mye. Sinon, nou tout ap mouri nan, avèk tansyon, sik, pi, e, mètenan menm. Si tout moun ap kouri kite kay yo esetera mwen menm panse se solisyon se meyè fason pou ke nou menm nan biten vòt nou pou non nan non ki e blan kite nou fè kite nou fè eleksyon nou lib madanm lalim kanpe yon ti kote e sispann kosyone Ariel la tout sa lap fè la yo nan peyi a mèsi. Mèsi oditè. Donk anfèt, m pa konn sou gen reyaksyon wi prezidan. Bon m pa vrèman sezi. Pase pase ou nou se se se kòmantè yap fè donk nap di moun kap rele yo se se kesyon si nou gen kesyon poze kesyon dirèkteman a prezidan SPNH la. Alo oditè an li bonswa. Alo bonswa. Ou gon kesyon? Fasil, premyèman, sa ki gen, ou wè menm si yon nèg enfòme, premyèman, pou kisa li te di yo? Se yon bagay fasil kòm plan men wi. Ou li, imajine yon nèg yo monte yon operasyon, bon m pa bay di yo sou tè zòn pou nèg yo pa al planifye tèt yo, pou yo pa al planifye operasyon pa yo menm, men pou kisa nèg yo pa al fè yon, pou kisa yo pa al fè yon operasyon, y ale yo pran Vilaj de Dye, Yo fèmen vilaj de Dye, epi yo rantre anndan yo pran yo nèg yo youn apre lòt, yo fè yo sòti. Oubyen nèg yo izole yo, nèg yo anndan yo, koupe kouran yo, koupe tout dlo yo, koupe tout bagay. Alafen, lè nèg yo pa kapab wè yo, oubyen sòti. Menm jan Likmann ap fè l. Nèg yo se vle yo pa vle. Volonte pa genyen. Men pa gen bagay la pou nèg yo pa fè nan, nan on mwa, koupe, nan on mwa elimine tout baz gang moun nèt wi. Se pa yon bagay ki bezwen pran ennan, dezan non. Nan on mwa, tout baz gang sipoze elimine wi. Pa wè menm san nèg, desan nèg non. Senkant nèg twòp wi pou kraze baz vilaj de Dye a. Senkant nèg twòp pou kraze baz Lanmò Sanjou a. Senkant, senkant nèg. Wè plis ke sa. Fè mwen planifye operasyon, gen lè pou kwal frape nèg yo, nou frape nèg yo fin fout tout gang deyò, sa fè ou tiye, tiye yo. Bon se yon bagay fasil, mesye moun soufri twòp, moun pa kapab. Al men gang yo fin pase vin anvayi Dèlma, yo pran Pwofètyonvil, yo pran toupatou. Sèlman e Dèlma k rete la pou yo pran Dèlma. Mesye Anzè nou, se yon wont gen moun ki kapab, chèche moun ki kapab yo pou ede peyi a soti nan sa l ye a. Mwen si, oubyen si n pa vle n pa vle, wi si se blan ki vle pran peyi a, ke blan mèt grenn nan mounda li pran peyi a, peyi a peyi blan, peyi a e peyi Desalin li ye. Mwen te kwè ke gon bon bay frè a ki nan ki nan radyo a la yon konsèy. Afè pou n ap voye lapolis avèk 3 nèg epi aprè sa se lè nèg yo an difikilte kounye a aprè nou aprè y ap rele epi nou poko menm wè grenn moun pou n voye bakòp yo a. Sa se bagay kreten. E kòmsi se espre nou fè nou voye nèg yo al mouri. Prezidan di yo pat mande nèg yo, yo pat tande sa? Nou voye 25 antre oubyen si se 20 kap antre epi kounye a nou mete yon kantite nan kòm bakòp si se 15 nap mete disponib si lè yo mande yon ranfò pou nou kouri a la segond epi lòt 15 lan li menm menm epi yap fè va e vyen, fè va e vyen, fè va e vyen ale retou pou kontwole perimèt la fè, pkisa nou paka fè a mezanmi alò nou dakò pou nal mouri. Mèsi, mèsi oditè nou yo. Men ta sanble w pa t ap tande piske. Alò, alò fò m pote yon presizyon, sè ke nou, nou ka fè yon diferans ant lè yon operasyon planifye ak lè ke li pa, li pa planifye. Sa se, sa se de bagay diferan. Bon, kòm nèg yo se nan, e nan sektè a ke nèg yo te travay. Kidonk, yo te aprann ke nèg yo moute anlè a, bon, la, mwen menm, m pa ka di èske yo te voye nèg yo ou pa, se sa k fè m di ke fòk gon ankèt ki fèt pou yo konnen èske mesye yo, yo te jwenn lòd pou yo ale, men èske la ankò nèg yo te sipoze mouri? Non, nèg yo pa t sipoze mouri parapò avèk sa k pase a. Men ki refleksyon nou fè, nou menm nan lapolis la, kòm teknisyen, sou ansanm doperasyon ke lapolis la toujou ap mennen men se pa de operasyon ki janm reyisi vrèman. Mwen menm panse ke fòk ou konsolide l. Pase lè w fon operasyon fò w konsolide espas la, kote a. Pase kisa l ye? Ou al mennen yon operasyon la, ou fin mennen yon operasyon an, swa ou arete de twa moun, Epi tou ou fon bagay, de twa zèd tan ou ale. Se nòmal nèg yo ap retounen ankò. Si ou pa konsolide espas la, pa rapò avèk operasyon ou mennen an, m ba w garanti w ap bouke mennen operasyon. Fò w konsolide espas la, gen zòn, ou frape, ou mete moun rete la, pandan yon bon bout tan, jiskaske nèg yo pa kapab retounen ankò men lè w pa fè l la ap toujou gen ap toujou gen ti pwoblèm sa yo. Èske sa rive nan operasyon yo bay lapolis bay tèt li lès objektif? Pa egzanp lè m di sa li gen dwa pral fè yon operasyon li di bon li pral deloje lè bandi Bon mwen m pa m pa fò. M pa tèlman fò nan sa yo. Men kanmenm si gon operasyon k ap mennen m rete kwè ke li gon bi, li gon objektif kanmenm. Petèt se yo k defini l, ke m pa konnen. Kisa l, kisa yo yo defini egzakteman. Sa pa rive kòm polisye ou patisipe nan operasyon deja? Nan planifikasyon? Non, non, non. Paske kisa l ye? Operasyon se pa, se pa nenpòt moun ki ka patisipe nan planifikasyon operasyon. Ou konprann sa m di w? Sa poko rive m paske m pa fè pati de ekip ki la pou sa. Dakò, n ap pran yon dènye oditè. M espere ke se yon kesyon wi, mezanmi. Alo? M ap mande sendika èske yo okouran e dezòd nèg ap fè blennde pase kamyon pou lajan an silvouplè? Kòman? Èske yo pa okouran èske yo pa okouran blenn a a e nèg ap fè dezòd a blennde ap pase kamyon pou lajan silvouplè a nan rejwen kanaran? Bon e nou tande sa fò m di w ke bon sa li konsène nou tou antan ke sendika puiske si n ap travay pou byennèt polisye gen de bagay tou lè yo di de polisye ki pa bon ki oblije choke nou e efektivman nou tande l sinapo a gen ankèt ke l ap mennen sou sa e m byen kwè tou enspeksyon jeneral gon ankèt ke li louvri sou sa. Polisye k ap pase kamyon kanaran pou. Bon se sa ke yo di. Men mwen m pa m pa verifye sa m pa wè l. Se dè moun ki di l, men m rete kwè ke enspeksyon jeneral atravè yon nòt louvri yon ankèt sou sou dosye sa. Sou dosye sa. Nou nou nou gen oditè aletranje, ann wè si n ka pran li donk se bagay la pa twò fasil non. Oditè ou oditris bonswa. Alo? Alo? Wi Bonswa Bonswa Ou gen yon kestyon ou Pou prezidan sendika Alo Alo wi Eske ou gen yon kestyon pou prezidan sendika Wi m gon kesyon. Kesyon pam nan m ta renmen poze poukisa tout operasyon lapolis fè li toujou an defèt? Ou tande kesyon an prezidan? M pa tande l byen non. Ou ka ou ka repran kesyon an pou prezidan silvouplè? Poukisa tout operasyon lapolis fè toujou an defèt? Lapolis toujou di yo pa gen minisyon, yo pa gen minisyon. M ap gade Miskaden ki nan Nip men li pa gen ankenn cha blende men li toujou ap frape bandi yo. Bon, onètman bon se de kesyon, m pa ka reponn yo. E jan ke m di w la, e m pa fè ofis pòt pawòl lapolis. E mwen mwen limite nan yon seri de bagay o nivo lapolis. Nou plis kapab pale de kesyon sendika, de pwoblèm ki genyen ant polisye yo. E sa yo gon seri de kesyon m panse ke yo plis apwopriye a pòt pawòl lapolis la ki kapab reponn kesyon sa yo e bon mèsi kanmenm paske moun yo poze yo sa pèmèt ke lòt responsab yo tande kesyon yo ya efektivman. E oditè an liy bonswa. Wi bonswa se pou lemisyon. Wi ou gon kesyon pou prezidan sendika a. Bon kesyon m nan e pa pou sendika a non se pou jounalis yo kòm se mwen menm ki dènye moun. E chèche pou mwen e kèk nan men istoryen yo kòman anvan kòman anvan e aprè 1915 te ye. Nou rete yon vigil pou n pran okipasyon. E pou sa n ap travay. Enben ok bon sa sa se yon konpreyansyon ke oditè sa genyen e voye moun al chèche enben nou pral eseye chèche frè m men se a jounalis yo wi poze kesyon a tout jounalis bon devwa de mezon pou tout jounalis yi konpri mwen menm enben ok chèf la. Donk nap pran 2 apèl ankò m espere se 2 kesyon prezidan donk pou dènyè kesyon yo nou espere men vreman se kesyon se pa kòmantè piske kòmantè yon ti jan bay pwoblèm anpil hein. Ki ide l te ka bay wo grade lapolis la pou l te ka etabli sekirite nan peyi a? M panse ke menm lè m ta gen yon ide pou m ta bay, m pa kwè ke m t ap oblije bay li sur les ondes. Ou konprann? E kidonk, sa pa vle di ke nou pa pale avèk yo. Kidonk, kesyon sekirite sansib. Nou menm onivo Synapoha a, tout sa n ap fè, nou fè yo avèk prensip, avèk lòd. Menm lè n ta gen yon ide. pou n ta bay, m pa kwè ke m t ap oblije vin moute radyo pou m di bon men sa nou gen pou n vin lage bagay la. M ap salye depite Olivier Winchel ki branche, ant Winchel, Olivier oubyen Olivio konsa, ki branche radyo a. A bon, yon ansyen depite? Yon ansyen depite. A, ok. Yon ansyen depite Kavayon. Gende nèg ki pas anba ou pa konnen yo tèlman. Mwen vreman se le dènye oditè, oditè, oditè li bonswa. Allo bonswa. Oui bonswa. Oui, m pa t fin pale a, m te poze prezidan an yon kesyon, m pa t fin satisfè de repons la. E ke pèsòn ke bat stat isi ad repons lan, prezidan an te di m konsa, pa bliye devan biznis sa yo fòk yo ka gen sekirite. Men prezidan m ap mande w yon bagay, èske manman m ki madan Sara ki Jeremi, manman yon lòt ki madan Sara ki ki Jakmèl k ap pase pote grenn bannann, grenn pwa, grenn kokoye pou ta vin vann Pòtoprens pou peye lekòl pitit yo, èske yo pa bezwen sekirite pou pase Matisan? Nan moun ki nan gran nò yo eske ou pa ka pase la plèn pou vin vann ti kokoye m panse ke w son pitit malerèz ou soti nan mas pèp la eske w pa wè sa lèl fini ankò eske se pa e konsekans n ap peye de fantom 509 sa pa bliye si te lòm jodi a gwoup li a touye 4 polisye yo se te w manm fantom 509. Eske ou pa wè se konsekans nap peye la paske nou te gen sendika malgre lè nap fè tout dezòd yap rele nou André Michel ap di nou fantom 509 cheri tandiske nou te pran an vye polisye mele ak bon polisye eske se pa konsekans lan ki fè jodia polis la gate nan men nou pa gen kontwòl li a ok mèsi map tann repons ou. Bon, mwen menm, e jan ke m te di l la, e wi ou te poze kesyon an talè, sa li revyen a o kòmandman lapolis la pou konnen ki sa y ap fè. Men pou sa k gen pou wè avèk kesyon fantom, sa yo m pa vrèman an mezi pou mwen, pou mwen, pou mwen reponn kesyon sa yo paske e nou pa t fè pati de yo, nou pa t. nan gwoup yo, kidonk m pa kwè ke nou an mezi pou n ta reponn kesyon sa yo. Ebyen, prezidan, alò kòdonatè, èske, bon m panse pap gen twò diferans ant kòdonatè, moun k ap prezide, etsetera, paske yon kòdonatè li, se li k prezide, m panse. Wi, wi, se sa. Bon, vwala. E, segondè ni mo, se k sèl ap ye? Bon, m ap di mèsi a Radyo Scoop FM ki te envite mwen e pou m te vin fè yon ti pale de yon ansanm de pwoblèm ki genyen sitou nan sa ki pase nan zòn Metivye oubyen Medivye kote ke gen 4 polisye ki pèdi lavi yo. E nou salye, nou di mèsi a tout lòt moun ki tap koute emisyon an, tout polisye ki tap koute nou. E tout moun nan popilasyon, mèsi a tout moun ki te pran le swen pou yo te poze nou kesyon. M ap salye kòmandan Raphaël ki se chèf sekirite minis e komès la ki se nèg Sidès parèy mwen menm jan avè m, nèg Bèlans ki ap koute emisyon an. Nou salye tout manm Synapoha yo ki tap koute emisyon an, eta majò lapolis, tout lòt moun nan popilasyon an. Domerson Augustin, Nèg Bèlans, tout lòt moun an jeneral, tout moun nèt ki t ap koute emisyon an. Se t on plezi pou m t ansanm avèk nou. E on salitasyon pou tout polisye Petyonvil yo nou konnen ki an dèy.